Zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, enben jodi an la a, e donk pnh la ki yo menm debòde, pnh la dedouble, anpil bandi anba kòd, plizyè kay kraze, kay sa yo nèg yo konn kidnape moun epi mete moun nan kay sa yo, enben sa w tande a la a, lapolis jodi a la a anvayi, e donk Kanaran, e se sa yo bliye yo pa fè, gwo traktè debake, nèg yo kraze anpil kay. E swa a gen dwa se kay malere tou, paske gen anpil kay e pa kay bandi yo yo ye, se de kay malere nèg yo pran an otaj, yon fason pou yo ka sere moun yo kidnape enben lapolis san pitye, san gade dèyè raboure tout kay sa yo, kraze yo, yon fason pou bandi yo pa jwenn kote pou yo sere moun ankò lè yo kidnape moun, sitou nan Bonrepo, nan Laplèn e nan Jerizalèm tou sa, e nan Kanaran menm, humm. nan bon repo antouka medam e mesye nap diw ke la polis la li menm ki fè viktwa paske anpil nèg mòtèlman blese e nèg sa yo tap bay pwoblèm ebyen gen 4 lòt endividi ki yo menm anba kòd la ke la polis jwenn yo nan move zak ilegal e ou konnen depi wap fè zak ilegal ebyen la polis la san pitye pou ou se swa w mòtèlman blese oubyen nèg yo foukew nou pral envitew gen tout detay anndan videyo sa genyen tou chèf gang. Medam e mesye e ou tande entènasyonal la pran sanksyon kont Babekyou bon sanksyon pou kisa? Kotel prale? I pap vwayaje donk se lal rete nan Dèlma 6 ap vòlò ap teyorize ap kidnape moun donk se la nèg yo ap fè milyon yo dènyeman la al bloke Varreux sa w tande a se pakèt lajan Ariel voye ba li bay G9 jiska e donk e ti Gabriel pèdi lavi li pou kesyon lajan ebyen medam e mesye jodi an la entènasyonal la pran nou pou makak entènasyonal la pran nou pou egare, vire tounen ap fè teyat avèk nou e yo wè nou gon pakèt otorite tèt anba, on pakèt otorite tèt flit ki pa menm konprann ki jwèt entènasyonal la ap jwe avèk peyi Dayiti. Antouka, nou pral envite ou an gen tout detay anndan videyo sa. Bòn ekout, rete konekte, n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Anderson ap tou pran dosye sa. Jimmy Cherizier ankò jwenn sanksyon Babekyou jwenn lòt sanksyon pou pandan epòk fèt lan la Anderson, kisa sa vle di Babekyou ki jwenn lòt sanksyon pandan se tan lòt mesye gang yo poko jwenn la, sa fèk tonbe la? Ebyen e Jimmy pou n rapousib avèk dosye e sila e jis avan e nou fè rale yo e konsènan Jimmy e Cherizier e Babekyou nou wè lakoz seri e sanksyon k ap pran e kont divès e pèsonalite politik anndan peyi a e nèg ki fè pati e gwoup ame yo, n ap raple aprè e peyi Kanada e li menm te deside e bloke e kont an bank e di mesye rize e se sa k fè sou bò pa nou e nou te mande èske se kont Moncash e Barbecue yo ta bloke ou di mwens e se kont li ta gen la bank enben aprè e peyi e Kanada e ki sanksyone Youri e Latortue, Hervé Fourcand e Joseph, Michel e Martelly e di mesye rize e Barbecue pou nou site. ke sela e nou wè e ap e peyi e la swis e li menm sou bò pal ki ta e sanksyone e barbecue yon lòt bò nou wè kote e wayom uni te deja anonse a pati dat kap 28 desanm 2022 a e kote e desizyon e yo ta pran pral antre an vigè pou sanksyone e nèg ak fanm ki ta e tete lang e avèk bandi anndan e peyi an ensi e ke nèg tou e nou kapab di ki erije e tèt yo kòm etan e kaid nan zòn. Dosye e sekirite kote e la polis an li menm a anonse yo rive kraze e yon kachèt e bandi e nan nivo e kanaran kote e plizyè pami yo ta fè vwèl e pou peyi e san chapo anba e bal la polis toujou daprè enstitisyon e polisyè lan ki enfòme yo ta antame yon operasyon e depi nan jounen jedi 22 desanm 2000. 22 a kote genyen divès ajan ki soti nan plizyè inite espesyalize e nan sen enstitisyon e polisyè lan gen plizyè e sòlda lame e dayiti tou e ki ta akonpanye yo nan kada operasyon sila ki vize pou demantle e rezo gang kap opere e nan zòn nan epi retabli lib e sikilasyon e veyikil nan nivo e wout nasyonal Nimewo 1 an e si n kapab kwè enstitisyon e polisyè lan e yo sou teren an depi nan weekend ki sot pase a toujou e nan lide pou kapab e trake bandi e ki ta genyen gwo zam lou e nan men yo ki kreye yon klima e terè e nan divès e katye ki twouve Nan vas e bidonvil sa toujou e daprè lapolis plizyè e bandi ta vale e batistè yo e sa anpil nan nou e toujou renmen e tande tèm nan ki se mòtèlman blese nan kad echanj e kout zam avèk e lapolis e yo fè konnen yap pouswiv aso yo yon fason e pou mete tèm avèk barbari ki vle enpoze e pa or la lwa e sa yo anpil kay ki sèvi e kachèt avèk malfra sa yo e ta brize Pò lapolis e pou moman e nap pale a enstitisyon an anonse yo deja e pran kontwòl antre nò e kapital lan e plizyè inite eta e eta e mobilize e anjen lou yo yon fason e pou kapab detwi kachèt e mesye sa yo e sèvi pou fè e baz yo e nou konnen e gen anpil kay mesye sa yo konn itilize tou apre yo fè kidnaping pou ta mete otaj yo ebyen lapolis Nan kad operasyon sila ki kòmanse depi nan dat 22 desanm pou rive jounen mèkredi 28 desanm 2022 a, yo anonse plizyè bandi nan nivo Kanaran e Kafèvwèl pou peye san chapo plizyè kay yo menm ta rive demoli. Wi, plizyè kay demoli medam mesye, evidaman pandan kay yo ap demoli an, evidaman nou kontan de operasyon lapolis ap mennen men pa kont konn gen kritik, konn gen kritik e nou wè gen anpil dyaspora podyab e pou pa n ap pale moun ki nan anndan peyi an menm egalman ki souvan di souvan se bandi yo pran kay yo, bandi yo pran kay yo de fòs men lè lapolis ap mennen operasyon pafwa lè yo pa jwenn bandi an e se mye ke lapolis pa kraze kay lan paske kay sa yo Se pou dyasora kay sa se pou se pou se pou kèk moun ki abite nan zòn nan ebyen lè konsa se yo menm ankò ki pral oblije refè kay lan pandansetan lapolis otorite yo pa fè anyen pou yo donk lapolis gen strateji m dakò lè nap mennen operasyon yo jan nou dil m kapab konprann ke nou bezyen kraze kay yo pou bandi yo pa rete men gon lòt ti pwoblèm parapò ak kay sa yo medam mesye Ki pa pou bandi yo vrèman, piske se pou dyaspora, piske se pou moun k ap fè efò. Evidaman, bon, m pa konn ki dispozisyon ke Leta ta dispoze pou moun sa yo, men nou p ap bay tèt nou manti, nou deja konn repons la, medam mesye. Men nanpèch, ou menm ki gen kay ou kraze, paske nou gen plizyè moun ki rele nou, Anderson, ki viktim de sa, bandi ki rantre nan seri de bèl kay tou nèf, yo pran posesyon, kounye a, lè lapolis debake, podyab lapolis pa jwenn bandi yo, ou plito nou konprann. Hein lè konsa pou yo moutre ke gon bagay ki fèt yo kraze kay moun yo pandan se tan bandi an gentan kouri al nan lòt sektè e m panse ke gon fason de vwa gon fason ke yo kapab korije bagay sa e nan sans sa e wi e an nou avanse e frè pam men nan kad sa nou di gen plizyè plizyè bandi k tonbe sa se sa k enpòtan pou nou plizyè ladan yo retounen nan peyi san chapo sa se enpòtan frè pam pou fen dane an nan sans sa nou felisite otorite yo e k ap mennen e operasyon. Ann ale! Bon e Jimmy e jis avan e nou raplisib avèk enfòmasyon ki gen pou wè avèk dosye e sekirite pou n kapab e rejwenn nou e konsènan e plent e kap rive e jwenn nou e nou menm tou ase souvan nou toujou e kritike otorite e ki fè pati enstitisyon e polisyè lan pou n pa di e prezidan e CSPN premye minis defakto Ariel Henry ensi ke e direktè jeneral a. ki se lapolis lan e Frantz Elbé lè y ap mennen yon operasyon tou resamman la e nou te wè kote yon sitwayen te rele e nan espas e gran boulva e sou radyo e televizyon karayib kote li ta kritike e konpòteman e lapolis e sitwayen sa e ki te gen dlo nan zye li e kòmkwa e lapolis nan kad operasyon yo ta mennen e nan nivo e Dorsel e pou n site Sa e sèlman yo ta kraze kay li e yon kay e li fè e gwo prè pou l te kapab e konstwi l wi e nou dakò avèk tout operasyon lapolis ap mennen e toujou e nan lide pou kapab e demantle gang ki pa sispann mete latwoublay e nan mitan e popilasyon ayisyèn nan e gang e ki pa sispann mete dèy nan mitan e popilasyon an e men konsa tou kritik pa nou e nou menm nou toujou pote e nan kad e dosye sa otomatikman e lapolis ap mennen yon operasyon li rive nan yon zòn Ou tonbe ou tande e de twa grenn e bandi tonbe anba bal e lapolis e ankò e gen plizyè kay e ki ta kraze sak fè e lapolis pat menm itilize e kay sa yo yon fason e pou tou mete e baz yo la e pou kapab e tou mete e bandi sa yo deyò otomatikman nou konnen operasyon fin mennen e lapolis e mete fen nan lavi e kèk nan mesye sa yo kraze kèk kay epi yo ale, menm mesye sa yo pral retounen vin konstwi e kachèt pou yo te oudmwens e pran kay lòt moun e ki nan zòn nan pou sèvi yo e kòm abri, nou panse e si gon bon e travay kap fèt, otomatikman lapolis kouri dèyè mesye sa yo, yo dwe e tou pran kay sa yo, met yon baz e polisye e la yon fason e pou mesye sa yo pa retounen vin fè egzasyon e nan zòn e sila. Men kounya la, èske se pa mank e defektif lan k fè sa? Eske se le fè ke manke polisye? Manke polisye, yo pa pran mezi pou chak fwa fin kraze yon zòn pou ta kite. Bon, m panse ke se pwofesyonèl yo, se yo ki gen estrateji, se yo ki konn egzakteman ki sa ke yo ta dwe fè. Se youn nan rezon nou toujou di l, nou bezwen èd. Nou bezwen èd, èd lan se pa yon fòs okipasyon, nou bezwen pou yo ranfòse lapolis lan, ranfòse lame an pou nou, ede nou. Nan sans sa, nou pa gen pwoblèm. Ranfòse, ke ti mesye yo vin plis pwofesyonèl, pou yo gen plis teknik, e ke ba yo sipò, ba yo sipò, ba yo mwayen pou yo fini avèk bandi sa yo. Sa a se klè medam mesye. E pandan se tan, wi n ap avanse, pandan se tan mwen gen ekstrè videyo sa a pou nou egalman medam mesye, nou kapab wè. E sa se jan nou te gentan di l, gen plizyè dyaspora ki ap debake anndan peyi an la pou kounya la. Byen ke nou wè o nivo touris, o nivo dyaspora nou pa bay tèt nou manti, pa gen twòp moun k al an Ayiti, si w ta fè yon konparezon a sa k ap pase an Repiblik Dominikèn, pou pa di la Jamayik. De peyi sa yo aktyèlman y ap monte la tèlman touris ap debake lakay yo. Touris ap debake! Men nou menm, Pff kanmenm Nou wè ke destinasyon l pa lòt kote ke vil okap, okap ki kenbe ayiti e pou kounya la men si non bagay yo t kanmenm trè kritik o pwen de vi touris men malgre sa nou wè gen kèk moun kanmenm e Vwala daprè video sa zanmi an voye pou nou Nou wè gen lapolis, polisye yo tout kote ap fè patwouy e medam mesye. Pou kapab wè sa. Euh wi Anderson euh nap avanse nap eskize nou pou imaj lan nou wè ki pa fin two klè. Prof Edmi nap rapousib avek enfòmasyon yo toujou e dosye sekirite dapre enfòmasyon ki poste sou paj enstitisyon polisyè lan kote yo anonse e nan kad yon operasyon polisyè ki ta mennen nan komin Ench departeman sant peyi an lapolis rive Pwosede avèk arestasyon pou pi piti 4 ò lalwa e nan jounen lendi 26 desanm 2022 a selon biwo kowòdinasyon de près pnh la e non endividi sa yo se Fenel Talma ki genyen 43 lane epi yo site Wap gade seri de moun kòm si ou te kapab di seri de moun nou wè kap antre nan laj ou te kapab di ki gen yon minimòm ki gen yon minimòm teknikman o pwennvi sajès ou te kapab di a m panse ke se plis jèn gason sa yo ki nan ventèn ki ta ki ta nan vye bagay non yo se de tout aj medam mesye de tout aj wap gade figi yo men nap rive nan yon faz m panse nou pap gen plas nan prizon non mesye nou pap gen plas nan prizon Wi 4 endividi men yo devan non la. Men yo, antouka nou mete yo sou ekran okazou ou menm ki gen fanmi ou menm ki ta petèt fè afè avèk bagay sa yo, Voussinda yo nan lari pou nou rele men dyab la, men dyab la. Vwala, 4 endividi sa yo. E vil Ench Anderson, kòman vi vil Ench ap dewoule paske nou pa two tande vil Ench dan laktyalite frè pa m, paske m konnen M pa two tande moun ki sot nan vil Ench, se plis lot kote kanmenm. Wi Jimmy e poun rantre nan dosye sila e nou konnen vil Ench se youn nan vil nou kapab konsidere anpil fwa kòm yon ti kote apa anndan peyi an pafwa nou konn poze tèt nou kesyon èske moun sa yo pap viv Ayiti byenke Nou te wè e nan dènye e mobilizasyon anti e gouvènemantal ki tap fèt yo kote divès e sitwayen nan vil Hinche e te e soulve yo te pran lari e nou te wè tou yo te rive bloke e plizyè aks e routyè yon fason e pou kapab e manifeste mekontantman yo kont e rejim an plas sa kap mennen e pa Ariel Henry e se yon zòn tou nou konnen se menm zòn e Rony e Celestin gen anpil nèg e ki toujou ap fè aksyon ilegal e nan zòn sa e Rony Celestin e se youn nan nèg nou konnen e jodi a la menm jan nou te konn abitye pote e denonsyasyon an nou wè e peyi e Canada peyi Lèzetazini ki ta nan dosye louch anndan peyi an e kòmkwa l se youn nan moun k ap founi zam avèk band ame ki anndan peyi yo men e nan ka pa vil Ench lan Jimmy nan dènye jounen e mobilizasyon yo nou te wè kote yo te soulve kont Ariel Henry e kawoutchou te brile e divès e pèsonalite politik anndan peyi an e t al patisipe nan mobilizasyon sa yo lè nou pran le ka e pou yon nèg tankou ansyen senatè Youri Latortue ensi ke ansyen e senatè Moïse e Jean Charles e se 2 pèsonaj e sa yo ki patisipe nan mouvman mobilizasyon anti gouvènmantal nan depateman sant e peyi an pou n pa di nan e vil Ench. Pandan nap pale de Youri Latortue an, medam mesye epa nou pa poze tèt nou kesyon kote Youri Epa nou pa jann mande kote youri e si nou raple nou dènye entèvyou ke nou te fè avèk Rosemond Jean Rosemond Jean di w ke youri latortue se domino lap jwe nan latibonit kounya aprè sanksyon ke Canada fin ba li an mesye bagay yo tèlman rèd youri se se se se domino l oblije ap jwe waw men kanmèm e bon mwen m panse ke nou pa gen pou nou gen pitye pou moun sa yo ke se swa youri ke se swa lòt paske sanksyon ke yo ba yo an. Wi bon yo plis ke meritel paske mesye sa yo menm yo fè peyi a yo fè peyi an men pandan nap di sa se pa senpleman youri paske la Anderson nap tou pran dosye sa Jimmy che.